Yon semèn spesyal pou foutbòl ayisyen an. Bonjou bonswa tout moun, kòman nou ye? Se avèk anpil plèzi mwen kontan retwouve nou pou m pote pou nou yon nouvo nimewo de emisyon paw la ki se Klate Spò. An n raple Klate Spò son emisyon ki pase sou diferant platfòm sou rezo sosyo yo, spesyalman sou RL Prod. N ap pwofite pou n salye tout sipèw konekte yo. Emisyon sa li posib gras avèk paryaj pa m, ke map pwofite pou m salye tout staff paryaj pam nan, se sat fè lè n di paryaj pam nou di toujou peye e jwe kote yo ap toujou peye w la. Semèn sa foutbòl ayisyen an vrèman ap fete, fanatik foutbòl ayisyen an kè yo kontan e yo gen rezon pou kè yo kontan paske Melchie Daelle Dumornay di Coventina, Nérilia Mondésir, Ketna Louis, Borgela Louis sanzoubliye Roselor Men medam yo vrèman fè kè tout ayisyen kontan, kèlkeswa kote w ye sou latè, ou twouve yon sansasyon. Malgre sa fè kèk tan foutbòl pap jwe nan peyi an, men sa pa anpeche pandan semèn nan la, medam yo sot pèmèt drapo ble e wouj lan flote sur le toit du monde. Ayiti t ap patisipe nan eliminatwa sa n te ka rele baraj koup du mond foutbòl feminen byen sur sa n te ka rele senior. Ayiti te gen 2 randevou enpòtan, 2 randevou ekstraòdinè ki t ap tann li. Erezman pou nou, nou kapab di n te gen Melchie Anpil moun konnen sou non Coventina. Pandan semèn sa a, Ayiti te genyen 2 randevou enpòtan e krisyal pou li nan foutbòl feminen an, nan kad eliminatwa koup du mond k ap gen pou l fèt nan mwad jwen, mwad jiyè dizon, an n di nan mwad jiyè k ap vini la a, e Ayiti te genyen 2 match enpòtan ki t ap tann ni e fòk li te genyen 2 match sa yo pou l te avanse pou l t ale nan koup du mond la. Melchie Dael Dimone di Coventina, sanzoubliye lòt patenè yo, n ap pale kapitèn nan ki se Nerilyamo Désir, Kerly Théus ki te de retou, gen Tabita Joseph, Ketna Louis, Borgela, Rose Laure, ebyen tout medam yo te mete yo trè solid, yo te trè motive pa rapò avèk talan ke yo konnen yo gen, yo te di pou yo te bay peyi a chans pou l t al patisipe pou la premyè fwa nan yon koup du mond senyò nan foutbòl feminen an. Se pa pou la premyè fwa Ayiti patisipe nan koup du mond. Men se pou la premyè fwa Ayiti patisipe nan yon koup du mond senior nan football feminen. Fon di majorite medam sa yo te fèl deja, yo refèl ankò. Puiske nan kategori U20 te gen Kerly Théis, te gen Nérilia, te genyen Covin, te genyen Tabitha pou m site sa yo sèlman, men medam sa yo te pèmèt Ayiti te patisipe pou vrèman Pou la premyè fwa nan tout istwa foutbòl feminen an nan yon koup di mond, la se te nan kategori U-20. Ebyen majorite medam sa yo, yo refè l ankò. Se sa t fè yo toujou renmen di, lè w genyen talan, gen detèminasyon, ou ou deside pou w travay, pa gen anyen ki enposib. Medam sa yo moutre l. Ann rantre nan eliminatwa kote Ayiti tou dabò te jwe fas a ekip Senegal la. Nan premye match baraj la, Ayiti ki te enpoze li 4 gòl a 0 fas a avèk ekip Senegal la, malgre seleksyon an pat jwe yon gwo match, dayè si n te jwe yon gwo match nou tap gentan kraze Senegal byen bonè. Men tout moun ta pral tann ekip sa a, se te vrèman fas a ekip chilyèn nan. Anpil moun te di se la yo pral wè kisa ekip sa genyen anndan l. Men Pou anpil Ayisyen ki swiv ekip sa anpil, tankou mwen menm, yo te santi chans pou ekip la kalifye an li te egziste. Piske 1 medam yo, yo gen je dan sanblan, yo sanse ap jwe nan wo nivo an, piske ann pran pa egzanp yon jwez tankou Melchidaelle Dumornay Ducoventina k ap jwe nan premyè divizyon. An Frans, byen si m ap pale de foutbòl feminen, lè w jwenn yon premyè divizyon an Frans, ki sa sa vle di? Sa vle di jan nou tout konnen l, ekip Olenpik Lyonè an se pi gwo ekip an oubyen pi gwo klèb ki gen nan zafè foutbòl feminen. Melchie Dael abitye jwe avèk li, li ba li gòl jiskaske Lyon nou konnen apèn siyen Melchie. E apati de mwad jen k ap vini la a, Melchie pral genyen pou l jwe nan ekip Olenpik Lyonè a ki se. pi gwo klèb nan zafè foutbòl feminen. Lè w di Lyon nan foutbòl feminen an, se kòm si w te di Real Madrid nan foutbòl maskilen an. Parapò avèk talan e detèminasyon medam yo, eksperyans ke yo pran, piske majorite nan medam sa yo ap jwe an Frans, sa te pèmèt, mwen te toujou di l, depi gen detèminasyon an, e staff la te vrèman mete medam yo nan anbyans pat kite ti pwoblèm ap bay ap ravaje yo, nou te gon chans gon kou n te ka fè nou pwofite de sa nou reyisi l. M panse reyisit sa ò de jwez yo de sakrifis yo de talan yo se ekstraòdinè men gen anpil moun ki patisipe nan reyisit sa gen anpil moun nou pa ka bliye nan reyisit sa. Jan m toujou di l, on moun ou pa ka inyore sa n te ka rele oubyen ou pa ka pa pale de yon moun tankou ansyen prezidan Federasyon Ayisyèn de Foutbòl la, n ap pale de Doktè Yves Jean Bart. Dayè, s on moun ki te kwè anpil nan foutbòl feminen an, ki te bay tout li menm kote pou l te nan pwojè Kannon pou te pèmèt li gen sa a. Men gen anpil bagay m wè k ap di se byen, menm jan tou, mesye dam ki nan sanse nan komite de nòmalizasyon an, si yo pa t mete de estrikti an plas, pafwa nou konnen mwen menm jan m toujou trè di anvè yo, Se pa t mete de estrikti an plas pou te pèmèt medam yo te nan meyè kondisyon, malgre talan, malgre motivasyon, m pa kwè yo t ap la a. Mwen tande anpil moun k ap pale semèn sa a, k ap di nou fon, nou fon kou oubyen se yon chans. M panse moun ki di sa a gon respè ou pa gen pou sakrifis medam yo. Medam yo sakrifye anpil. Dayè, si n ap tande entèvyou ke medam yo bay aprè kalifikasyon an, nou wè son gwoup medam ki te motive, yo sakrifye yo, e jan yo te, jan yo dil nan entèvyou an, yo te fèl nan U 20, men pou yo sa potko nan anyen, yo te rete kwè yo te kapab fèl ankò nan senior lan. Gon bagay ki di, depi w kwè, ou gen talan, ou travay, se sur rezilta yo ap vini, e se sa medam yo benefisye la. Ekip sa a, fò n di, Ayiti apre l te fin genyen Senegal, yo te konnen yon sèl fason pou yo ale nan koup di mond lan fòk yo te genyen Chili. Chili se yon ekip ki genyen 2 jwez ki gen anpil eksperyans. Pa egzanp gadyèn yo a se pami youn nan meyè gadyèn ki gen nan mond foutbòl lan, dayè l ap jwe nan ekip Olenpik Lyonè a. Egal se sanse pwochen koyekipyè Melchidaël Dumornay nou konnen ki syen ekip Olympique Lyonnais a. Se yon gadyen ki gen anpil eksperyans, dayè li se gadyen titilè ekip Olympique Lyonnais a. Se pa yon se pa san rezon ki fè w wè li te enpresyonan nan yon nivo parèy anba kan pou ekip chilyèn nan. Men atansyon, se vre li menm li te gentan nan Lyon, Men nou menm, nou te kab di, nou genyen sovè pa nou an, nou genyen talan pa nou an, e nou genyen Melchie Dael Dumornay. Melchie ki pa t briyan nan premye match ke n te jwe fas Senegal la, petèt li pa t bezwen soti tout talan n, puiske match Senegal la se t yon match fasil Ayiti te genyen 4 zewo. Match Silyes li te pi enpòtan e Melchie montre se pa pou granmesi anpil moun panse sa yo panse de li yo e se pa pou granmesi tou tout tit oubyen tout sa k ap di de li yo kote jodi a nan foutbòl feminen an si w ap pale de meyè ki gen nan foutbòl feminen an ou pa ka pa pale de Melchie s on chans Ayiti genyen pou l gen yon talan konsa tankou Daelle s on chans Ayiti genyen pou l gen yon talan pou l gen yon jwez tankou Melchie. Men malerezman isit an Ayiti nou pa respekte valè, nou pa pwofite de sa nou genyen ki bon. Se sèl an Ayiti wi pou on peyi genyen on talan tankou Coventina epi pou n pa deside byen eksplwate l. Lè m di byen eksplwate l nan ki sans? Konbyen sponsò ayisyen mwen wè ke Melchie se reprezantan yo? Malerezman n pa jwenn sa. Men m panse pa rapò avèk sa l sot montre nan match la la, gen de moun ki kòmanse ap reflechi kote pou yo ta siyen Melchi. Melchi nan match la te parèt enpò, te parèt vrèman enpresyonant. Si n ap gade aksyon premye gòl la, ou santi 1, 2 talan, men gen sa n te ka rele flè jeni an lakay li. Se li t resevwa balon an, Jèn fè yn 2 ansanm avèk an Wozlò pou Wozlò ba li l e jan li fè frap pye goch lan pou l mete balon nan filè se 1 zero. E yn nan bagay ki te enpòtan nan ekip sa a e tout medam yo di l nan entèvyou yo bay apre match la se sans de sakrifis ki te genyen bò kote tout medam yo. Lè w ap pran yon jwè tankou Borgella pa egzanp. ki li menm li se se elye kel jwe men anpil fwa te wè sans de sakrifis ki te genyen bò kote Borgé la poul te tounen vin defann vin ede peyi an jwenn kalifikasyon sa globalman ou santi medam yo te detèmine yo te vle kalifikasyon an e pou sa nou gon sèl bagay nou kapab di bravo medam felisitasyon Peyi an fyè de nou e kontinye fè kè peyi an kontan kote vrèman peyi an twouve li nan yon nan yon kriz san parèy, pwoblèm politik, pwoblèm ensekirite, pwoblèm grangou, mizè, vrèman pa gen anyen k ap mache nan peyi sa a. Ebyen sèl bagay ki pèmèt ayisyen fon ti souri se lè Melchie te mete 2 balon yo nan filè Pèmèt ekip ayisyèn nan enpoze li avèk manyè, 2 gòl a 1 e di menm kou valide biyè li pou koup du mond lan, yon kalifikasyon istorik piske janm tap di talè a se pou la premyè fwa yon ekip ayisyèn nan zafè foutbòl feminen senyò kalifye pou yon koup du mond. Ayiti pral genyen poul patisipe nan koup du mond lan E nou retwouve nou nan yon gwoup ki parèt trè elve, yon gwoup ki genyen chanpyon dEròp la ladan, n ap pale de Angletè, li genyen chanpyon dAzi an ladan, n ap pale de Lachin, e nou kon, epi lòt peyi an se vrèman e Dànmak. An raple Ayiti abitye jwe avèk Lachin. Jenerasyon sa a, nan koup dimond U20 an, te kwaze avèk Lachin deja. Lachin te genyen yo pou yon gòl deka. Nan ki nivo yo pwogrese? Youn nan bagay ki jwe pou Ayiti, majorite jwez yo, yo an konpetisyon, yo ap jwe an Frans, e majorite ladan yo, se son de titilè endiskitab nan klèb yo, sa a son gwo avantaj, 1 talan, 2 motivasyon, e yo an konpetisyon. Antouka, Sèl sa n ka di. Bravo medam, peyi an fyè de nou, mwen menm Wiljoud mwen fyè de nou, chapo, peyi a kontinye ap tann rezilta nan men. Kisa w te wè nan match la w te plis renmen ki te enpresyone w? M ap tann yo nan yon kòmantè pou n kapab pale plis. Mèsi tout moun, tout bòn choz gen yon fen, fòk mwen mete fen la, men m pa ka ale pou m pa remèsye sponsò nou an, n ap pale de Paryaj Pam, mèsi avèk ou menm k ap gade emisyon sa a, e mèsi deja pou kontribisyon pa w avèk emisyon sa a, E janm toujou dil, meyè fason kapab ede emisyon an avanse, se lè ou gade emisyon an, ou ou kòmante, ou bay yon like, men sa ki pi enpòtan an, se lè w pataje l pou pèmèt plis moun wè emisyon an pou yo kapab bay pwendvi pa yo. Janm di an, map tann tout kòmantè yo, map tann tout mesaj yo oubyen tout kesyon yo nan yon kòmantè e map pran le plèzi pou m reponn nou tout.